Jodi lendi 3 oktòb, se youn nan jou youn nan malfektè kriminèl ki fè pati phtk ki rele Nesmy Maniga, E mesye sa yo, lè m ap pale de yo menm, m pale menm jan m ap pale de Izo, menm jan m ap pale de Ti Lapli, menm jan m ap pale de anpil lòt bandi ki nan ekip phtk. Jodi a, se avèk anpil, m kapab di anpil tristès, pou n wè yon kriminèl konsa li di lekòl ka ouvri jodi a. Ilèvre lekòl pase yon bon tan pat janm gen lekòl. Pat janm gen lekòl Matisan, Fontamara, Bèlè, Lasalin, Site Solèy, Kwadèboukè, pat janm gen lekòl. E jodi a, kote ki gen lekòl yo, nou kapab di se yon asosyasyon malfèktè ki reyini yo nan non pè, mè, kote yo di se lekòl kay frè. E lekòl sa yo, se sak fè yo moute lekòl yo jan lide yo di yo. Lekòl la li te 10 mil dola lane pase, jodi a yo moute l 20 mil dola, 30 mil dola, pa gen oken kontwòl, pa gen oken leta ki ap di anyen. Nou kwè jodi a ke nou reyini avèk laprès pou n di laprès mobilizasyon an li fèk kòmanse. Mobilizasyon an l ap kontinye, n ap kanpe mobilizasyon an jouskaske. Ariel Li kite espas pouvwa. Mobilizasyon an ap kontinye jiskaske soulèvman gason pa kanpe a li fèt. Jodi a ke nou menm nou nan lari, n ap pran bal, n ap mouri, y ap arete militan, y ap disparèt yo, men gen yon gwoup malfèktè yo menm k ap reyini pou yo mete gouvènman yo. E moun sa yo kiyès yo ye? Se ansyen palmantè ki te konn ap vann vòt yo. Se ansyen palmantè non yo site nan dwòg. Se yo menm jodi a k ap planifye gouvènman yo. Nou panse peyi sa a, nou kapab di, èske se yon peyi ki pa gen chans? Èske jodi a, mesye dam sa yo, yo gen konpetans Yo gen kalite moral pou y al pwopoze gouvènman oubyen pou y al pwopoze tèt yo. Nou kwè jodi a li pa lojik, peyi a pa p pran sa nan men yo. Ekip ki nan phtk, ekip ki fè pati gwoup Ariel la, nou di yo jodi a, Fòk yo konnen peyi a son peyi ki gen mèt. Jodi a yo òganize yo pou yo vann blan an peyi yo. E nou kwè blan an lap òganize pou ke li voye twoup militè nan peyi a. Sa se dil, se dil ke yo fè avèk Ariel. Se konplo yo fè avèk Ariel kote Ariel planifye pou ke li vann peyi a. Nou menm nou kwè ke pèp ayisyen an batay la li fèk kòmanse. E n ap pwofite okazyon sa a pou ke nou felisite moun Gran Gwav, Ti Gwav, Miragwàn, Jakmèl, Jeremi, Grandans, Gran Nò, Latibonit, Plato Santral. Jodi a se tout pèp la ki konprann nesesite pou batay la li kontinye. E nou kwè nou menm jodi a, jan baz 47 yo mare ren yo pou yo kontinye goumen, Nou kwè nou menm nan kri nasyonal n ap kontinye goumen. Pa rapò avèk yon deklarasyon ki t m te fè devan mikwo laprès nan jou k sot pase yo, bon, li vin yon fason l vin met lavi m an peril. Byenke e pa sa k vin met lavi m an peril, pase m gen lontan m ap milite nan peyi a, m gen lontan m ap goumen, men m t ap fè yon goumen, m pa t ap fè l pou tèt mwen. Si s on goumen m t ap fè pou tèt mwen, m p ap ba okenn moun manti. Pou goumen m fè an Ayiti pou laj mwen, m t ap gentan gen anpil bagay nan men m deja, pase m jwenn òf yo. Men m te deside ret kanpe bò kot pèp la, konprann, pou m fè yon batay pou tout kouch sosyete a. M bon, m ap salye tout moun nèt. Pou m kòmanse, nan jou k sot pase yo, pandan m nan yon manifestasyon k pa t tèlman gran, ki t ap moute sou Dèlma, epi lè m rive Dèlma 42, m pral pran 42, gen yon bakòp, yon kalòj ki parèt, li bay gaz. Yo tire bal anlè, bal reyèl tout bagay. Epi gon kòmandan ki file yon bal kawotchou l pran m bò dèyè. Imajine nou, m pran gaz epi m pran yon bal kawotchou m ap kouri. Pa gen bagay ki pi di ke sa mezanmi. Epi pandan m ap kouri desann. Epi, gon moun ki t ap bay yon entèvyou avèk kèk jounalis, medya an liy, epi mwen m tou parèt devan kamera m pou m fè yon deklarasyon. Men, deklarasyon an, li vin ap manivre nan plizyè fason. Gon gwoup moun ki pibliye videyo a, an tèm kòmsi son Entèvyou k fin fèt yo pibliye l men gon lòt gwoup moun tou k pibliye l se son de moun ki te deja anfas baz 47 ki te deja anvi etèn baz 47 paske yo tou met nan tèt yo deklarasyon sa si enstitisyon polis la wè l m pap ba nou manti yap rive sou mwen tankou gen moun ki te deja pat vle wè m e wè batay map fè a. M ap fè l pou moun klas mwayèn. M ap fè l pou moun ki pati kite peyi Dayiti, ki pa ka antre an Ayiti pou ensekirite. E m ap fè l tou pou polisye k ap mal touche, polisye k ap fè denwi yo, dèfwa yo konn anvi fè yon ti apye kote nan komisarya yo tèlman pa konfòtab yo pa kapab. M ap fè l tou pou polisye k ap fè de twa kat sen mwa k pa ka touche. Nan lavi gen erè, Menm gran filozòf yo ki pot non kòm pi gran save nan limanite yo, yo fè erè tou nan lavi yo. Ou konprann? M fè flay, e pa premye fwa m ap pale nan laprès. E m konn abitye pale nan laprès, menm kòmandan yo jounen jodi a la k fache kont mwen pou deklarasyon an, yo konn ap felisite m. Ki deklarasyon? Bon. Gen yon pati nan videyo a, paske ou konnen teknoloji a avanse, ou konnen teknoloji a avanse, gen anpil bagay m wè nan videyo a, sa e trafike yo trafike l. Ou konprann mwen? M te pale de polisye nan videyo, nan entèvyou a vre. Men gen de bagay m wè k ap repete, e gen dwa e bagay yo met an bakgwaonn. Ou menm nèg ki gen dèy e dè manch long, pakèt sòlda nan do yo, lè y ap pale yo toujou di yo menm yo pa anfas lapolis. Kiyès m ye mwen menm Tiawa Ayi pou m pral di konsa pou popilasyon met grenn nan mounda l pou l touye polisye. Se pou rezon sa jodi a la m ap pale devan mikwo laprès, m ap voye yon eskiz nasyonal premyeman pèp ayisyen an, paran, manman, papa polisye e anplis tou tout polisye ki gen nan peyi Dayiti. M te fè deklarasyon an san kagoul e m vin devan mikwo laprès san kagoul. Pase m pa yon bandi. Wè si m te yon bandi, m te ka gentan mouri deja. Konsa tou m te gendwa ap viv nan kache. Men e pa kache m te kache m fè deklarasyon an. Maten an, sot depi yè swa gen atak ki fèt sou mwen. E se yon bagay ki tèlman strik pou m esplike l, yon moun ou pa menm bezwen met nan tèt ou se polisye k fè atak la. Pase m nan yon baz k ap fè yon politik di, k ap goumen anfas yon pouvwa, Pouvwa delege 2 moun vin fè atak sou mwen kòm m te gentan fè deklarasyon an sou polisye. Si m mouri, y ap di ok misye te deklare lapolis lagè epi lapolis touye l. Sa m p ap janm voye toya pou m pral di se polisye. E maten an la, maten an la pandan m ap sikile sou moto m, atak fèt sou mwen ankò. Se non ravin m lage kò m jiska prezan m pa konn si moto m anwo si moto m anba e se pa lapolis bon m ap fè yon m ap fè yon gran eskiz nasyonal e entènasyonal bay tout moun ki te frase ou konprann tout moun ki te soti yo choke tout polisye ki te soti yo choke mesye nou konn awayi p ap janm anfas nou vre nou konn nan manifestasyon gaz ap bay. M konn nan manifestasyon gaz ap bay katouch ap tire chèf konn fin prente zam yon fason pou yo ta peze detant yo wè se mwen pase m son nèg e nan politik m grandi m rive wotè sa pa gon polisye kit li te nan inite idmo simo k konn ap fè entèvansyon nan manifestasyon k pa konn figi sa mesye n konnen awayi pa tap janm leve yon bonjou pou l di l pral anfas lapolis e m ap mande tout polisye. ki te gen ide fè m fè yon abi mesye nou mèt retire grenn ki o ka nou an ou konprann nou mèt retire grenn ki o ka nou an e gason m ye ou konprann m gentan fèt gason deja m pa pral pa kanpe devan micro laprès pou m pral kriye pou m di ke m pè men ofon kè m O fon kè me tankou son bagay konsa li di sak fè sa, di sak fè di sa fèm santi kèm ap chire se paske m wè e pa milat ki nan polis la ou konprann se pa dominiken se pa pòtoriken se ayisyen parèy mwen yo ye e kiyès yo ye tou yo sot nan menm koridò pa ansanm avèm yap jwe mab yap jwe foutbòl ansanm avèm e menm nèg sa yo k nan lapolis la mesye m pa tap janm al anfas nou e sa fè maten an la m pran mikwo laprès Mesye Bon m pap ka di satan pa konn padone moun pase m pa viv bò kot satan mesye tout moun konn jwenn padonasyon tout moun konn padone ou konprann mwen m ap mande nou eskiz mesye nan non tout baz mwen e m ap di nou tou gen kèk moun k ap voye kèk mesaj sou entènèt la k ap di baz 47 son baz gang non baz 47 pa yon baz gang si baz 47 son baz gang fò dimanch Dcpj tap gentan demantle gang nan delma sin te gang nou gen plis pase 10 a 12 ans nap fè politik di nan delma tout polisye delma menm lè gen barikad nan delma yap pase yo paka di yo konn jwenn yon nèg 47 a zam nan men yo ap agase yo baz 47 pa yon baz gang e n pap janm yon baz gang e nap kontinye goumen e nan non pèp ayisyen an nan non baz 47 tout militan kap goumen. Nan non 3 nèg ki mouri yo jiska prezan dlo poko ka seche nan je nou, map di tout enstitisyon pnh la yon gran eskiz